Ok, m pral eseye fè yon ti rezime, m toujou renmen eseye fè yon ti rezime, yes li bon pou mwen tou. E li difisil pou ap fè rezime pou ap di tout bagay yo, men m ap eseye di pou esansyèl yo sèlman, pou detay yo pa ladan. So ribs yo nan zòn kaj torasik la. Lò se liy ble a, li pase. Li rele li paryetal. Li menm pase menm liy ble a, li pase l tou sou sou sou dyafragm lan. E li di w ke liy lan fiks sou li. Se done a. Done a l di konsa ke li fiks sou li. Li fiks sa vle di ke li pap deplase. Kote ou wè l fin kole l sou kaj torasik pa anba a, pa anba ribs yo, sou anndan, li kole sou li. Li fiks. Li fix sa vle di konsa l pap ka retire li di l tap hard pou ta retire l telman l kole e kom si li fè pati de epol l epol li ye manbràn li epol so kounya la lè w fin pase manbràn ble sa la l pase yon lòt manbràn ki vè li pa bal menm non a lòt la lòt la li te rele paryetal sa l rele l viseral paske li menm li pi sou anndan ok li pi sou anndan li rele l viseral e li lan yon lòt lokasyon li lan yon lòt kote. Se manbràn poumon an li ye. So li pase sou kote, li pase tout nan zòn pou l fè, li fè tou poumon an. Ok, men manbràn sa se sou poumon, pati vè la, se sou poumon an li ye. Sou poumon an li ye, li rele viseral. So kounye a la, konnen ke nou gen bi pou poumon an ouvè kò l. So kounye a la, de manbràn sa yo, yo bral jwe yon jwèt. Yo bral jwe yon jwèt. Li di konsa ke. Imajine ke se lan 2 espas diferan ke yo ye, lan 2 lokasyon diferan. Nou deja wè yo pa kole, pa vre? Men, li di an reyalite lò mouvman ap fèt, yo bral kole. E li gen yon negatif frechè ki bral responsab pou yo kole. Answit, genyen yon li flouid. Yon flouid, li pa ko esplike w nati flouid la, men li di gen yon flouid ki responsab ki fè yo stick together. lè bral deplase a ki fè la lò ke lò ke lòt la byen kole sou sa lò byen kole sou sa yon manbràn byen kole sou poumon yon manbràn byen kole anba ribs la kounye a men tou lè 2 manbràn sa yo bral rankontre yo bral kole yo bral kole yo stick together kounye a li rale lang lan pou lang lan ka ouvè kòl poun ka gen espirasyon pou pou pou van antre Paske pou sa k vin pase li di sonje bòz lò. Depi genyen yn kriz volum, prechè diminye, kounye a van kap sot deyò bral antre anndan l. Ui si sa pa ka fèt nap mouri asfiksye. Si sa pa ka fèt nap nouri asfiksye. Ou deja wè sa li di w konsa ke. Fòk lang lan ka ouvè kò l. Fòk lang lan ka ouvè kò l. E pou l ouvè kò l, se yon bagay konplèks ki pase. Yon ti twou la, yon espas, yon potansyèl space li di. Men an reyalite li pa space puiske tou lè de manbràn yo pral kole lò deplasman ap fèt. Ki kenbe loujan lap fèl deplasel fè long lan deplase bann pou w kapab asire ke volim in kriz lò volim nan in kriz otomatikman prechè desann lè yap antre Wè? Pase anndan an vin gen negatif prechè, paske volim enkriz, prechè a desann. Kounye a, lèr la bal soti de yon kote de haut prechè outside, li soti lon kote de haut prechè pou l ale lon kote de low prechè. Enspirasyon. Manbràn poumon, mwen menm ta di ke se yon bagay ki atrak, atire yo together, li jis yon liquid epi avèk diferans de pressure a tou li gon negative lan mitan lan mitan yo ki lakoz so yo reyini konsa. So, nou wè kouman sa k fè gen negative pressure a pou n enspire pou bon jan oksijèn antre anndan nou? Nou wè sa? So, meaning, li di w pou w retni ke 2 manbràn sa yo ki ta sanse gen yon potansyèl space ki separe yo a, 2 manbràn sa yo, yo gen pou yo stick together pou yon liquid. E li di w, lè ou di potansyèl space la, nou menm nou ka di an kreyòl se yon space, se yon sitirans li ye tou. Paske si yon moun ba w yon kout kouto lan pwatrin ou, li ouvè yon plas pou lè rantre. ki ka vini nan potansyèl space la vle di konsa ke li ka yon li ka yon plas tou si liquid ki pou kenbe yo a pa la yon van rantre ou wè van depi ou gen van seche bagay yo seche liquid la la ou bi lal la li se yon li jwenn yon potansyèl space li pral rantre ladan li pral rantre ladan. Yo al antre nan ti potansyèl slis la, paske bagay yo pa reyèlman, demonbran yo pa reyèlman fiks, li pa di w yo fiks together, li di yo kole, yo stick, yo pa fiks together. Lò manbran nan fiks sou bagay la, l di w, men sa yo li menm li menm, se kòm ta di w, se rale l rale l, lakòl la tankou yon eman rale li, li fè yo deplase ansanm. ok e li di w for some reason si lè an la rantre lan potential space la kounye a la lung lan fè yon bò sak pou sak ka deplase a lap deplase paske se yon mòso li gen kap fè l deplase ribs la gen mòso l lap toujou deplase e sternum lan gen mòso l lap toujou deplase li menm men Pou mwen yo tap rale avèk yo, yo tap rale l avèk yo a, pou pou ekstenn poumon an, poumon an li menm li kolaps, li tonbe. Li tonbe. Alò lò lò li di w manbràn nan tonbe l ale a, manbràn nan kole sou poumon an. Se poumon an k tonbe, e sa vle di le poumon an kolaps. So li pale w yon pakèt maladi, menm m pat gentan pale nou de sa, li di w si pou sòm rezon ou gen yon twoma epi se Se san, san kap vini. Se space sa lan pran anyen li pap pran lap pran van lè ka antre ladan san ka antre ladan tou. Se pa bagay ki pou la son fluid selman pou l kenbe ladan. Sa vle di ke aksidan, troma bagay sa yo e se pa bagay ki pou pa ale avek pou fonksyonman poumon an. anba ribs la ou byen sou dyafrag lan gon enflamasyon sa w m wè an se enfeksyon k pote l si w pran medikaman pou enfeksyon l ap pase enflamasyon an ap desann tout bagay nòmal paske se pa pwoblèm e fluid la l genyen non l ap toujou deplase men li di w li pral deplase l pral ba w anpil doulè Paske li anflame. L ap toujou ka deplase, w ap toujou ka respire, men gen anpil doulè. So, fò w pran medikaman pou doulè, fò w dezanflame bagay la. Lè sa, si se enfeksyon, se yon bakteri a, y ap ba w bon jan antibyotik, w ap geri byen vit, byen vit. Men, si se, si se viris ki ba w enfeksyon an, e pou kont li pou l pase. Konprann? Se bodigad yo pou batay, pou pase, pou desann enflamasyon. Men w ka toujou trete sentom yo ki se enflamasyon an pou dezanfle bagay la. Dezanfle l. Epi fò w pran medikaman pou doulè a. Ka pa pran medikaman pou doulè paske gen yon pen reseptè ki lan kò w. Paske moun nan di ke l ap respire tank kwa se son kout kouto y ap ba li sou pwatrin li. Doulè wi. Doulè konsa l genyen wi. Doulè l genyen. Paske li pa dwe fèt, li pa dwe fèt. So, nou di mèsi Doktè John pou esplikasyon sa yo, trèzenpòtan.